E konsènan tout Ayisyen, Ayisyèn nan kèlkeswa peyi ou ye a depi ou bezwen konnen kòman lakay ye, kòman peyi nou Ayiti cheri manman nou e donk tout zansèt nou yo kòman yo leve, kòman donk y ap viv pa ezite ebyen rete konekte sou tvlakayhaiti.com yon fason donk pou yo menm ka konnen ebyen kisa k ap pase nan peyi a, kisa leta ap fè, kisa bandi yo yo menm yo. Yap fè pèp la pase ebyen paske nou menm nou pote tout enfòkmasyon pou ou donk nou pa nan pati pri kidonk depi enfòmasyon an tonbe TV lakay Haïti-pwencom ap potel pou ou nan de pla menw. Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa nan dezyèm videyo sa e pa bliye jodi an se mèkredi 2 novanb 2022 e donk se dezyèm sòti nou pou semèn nan. Donk e pou mwa e donk e novanm sa a ebyen nap kontinye enfòme w nan menm objektif la se kenbe w enfòme kèlkeswa donk e sal ye a pa ezite donk e se sou TV lakay wap jwenn nan tout detay yo tout enfòmasyon yo. Dosye Savien e nou konnen depi kèlke lane depi avan menm asasina prezidan Jovenel Moïse Savien se yonn nan Donk kote ki te preokipe prezidan an presizeman moun nan donk depatman latibonit lan, moun Gonayiv se tèt chaje kote nèg nan Savyen presizeman Odma avan menm misye te mouri te konn ap triyonfe teyorize moun ebyen jodi a la nou pote enfòmasyon pou ou chèf gang Luckson ki li menm ranplase Odma apre n konnen Odma te fin mouri nan kondisyon tout moun konnen an. Enben jodi a se Luckson ki li menm ap fè lapli e le bo tan, se Luckson kap dirije, se Luckson kap gouvène baz la, e jodi a la a ameriken frape fò, a ameriken mete dlo nan zye Luckson paske yo depòte madanm chèf gang Luckson kap dirije baz gran grif anndan Savyen nan depatman latibonit lan. Nan moman nap pale la a, ok madanm Luckson chèf gang gran grif la deja. nan baz li deja lakay maril paske yo depòtel enfòmasyon yo tout anndan video sa rete gade video a pouw ebyen tande sa kap pase nan peyi dayiti sa kap pase kay tonton sam kòman anpil gwo chèf gang ki nan peyi a madanm nèg sa yo yo voye yo al viv kay tonton sam e yo menm yo la yap fè kòb yap kidnape yap touye epi voye pran swen madanm yo nan lòt peyi tout detay. Rete swiv video a jiska la fen bonne écoute tout moun ou sou TV lakay Haïti.com nap rejwenn ou pou swit enfòrmasyon yo. Nou salye tout zanmi yo son plezi gen pou nou nou kapab enfòme yo dirèkteman nou prale poun di w kòman sitiyasyon li menm li ye nan peyi dayiti ebyen nap rantre lakay nou onivo de depatman latibonit ebyen pou nou ale pale de e gwo van panik ki gen o nivo de Tuteur de l'Artibonite. E byen, e genyen gwo panik nan mitan baz Gran Grif e Savyen an kote ke ajan imigrasyon amerikèn yo ta depòte Dayana Theodore ki se madan Luckson Elan alyas Jeneral ki se nimewo 1 baz Gran Grif Baz gang bandi sa gen an ansanm ak tout 2 pitit li yo, ebyen dimanch ki te 30 oktòb 2022 a, apre anviwon yon lane li te fè ap viv nan rejyon sa a. Ebyen daprè enfòmasyon yon sous, yon konfrè nou nan radyo Pyramid FM, li ta di ke Dayana e ki te sòti nan peyi Meksik li rantre Etazini, li t ap viv Lake West, zòn West Palm Beach, o nivo de Florida. Imigrasyon poze lapat sou li pandan li t al resevwa yon mago lajan ebyen Luckson chèf bandi Salvi an te voye ba li daprè konfrè nou o nivo de radyo Pyramid FM nan Gonayiv e li di ke kòm se pa premye gwo lajan li t al resevwa nan Western Union ebyen ajan ki t ap remèt li kòb la te oblije poze l kesyon sou moun ki voye e kòb sa a ak kisa li pral fè avèk pil lajan sa a akòz li pa t kapab bay eksplikasyon sou lajan an. Ebyen dapre enfòmasyon konfrè bay nou li di ajan Western Union lan te fè sa lalwa mande li fè nan ka sa a. Apre entèvansyon ak envestigasyon lapolis ki o nivo de imigrasyon amerikèn te arive depòte madan chèf gang nan Luckson e lan e o nivo de peyi Dayiti. Dayana Theodore, madan Luckson, li menm li pat vle kite 2 pitit li yo e ke l fè pou Luckson yo dèyè e byen imigrasyon te oblije depòte l ak tout 2 e timoun li yo ebyen rive nan kay la ebyen o nivo de Sajen a di ke wè yo gen tout dwa yo soti lôt bô li rantre Ayiti san ke pèsòn moun pa konnen menm o nivo de e sèvis oubyen e imigrasyon Ayiti ebyen yo pat janm klasifye Madòchè kon ganyen ebyen Dayana li mete e li rantre Jiska se nan pye sa li ye dapre enfòmasyon konfrè a ebyen Dayana mete Carlene Saint-Paul deyò ebyen yon lòt fanm ki tap viv nan kay avèk Luckson ebyen yon lòt fanm jeneral la tap viv ak li nan katye jeneral la Savyen. Depòtasyon sa vin lage gwo panik nan baz la ki vin limite mouvman jeneral la. Sa siyale Dayana Dayana Theodò pa ti kite yon lòt mari Florida e nou pral gad foto puiske li te marye ak yon sitwayen ameriken nan lide pou l te kapab chanje estati li. N ap raple imigrasyon amerikèn te deja depòte Madan Higgins Norestor alyas Nontròp ki se nimewo 2 baz Gran Rif la ki pa t gen chans fè anpil tan sou tè papa Tonton Sam nan onivo de Etazini ebyen jan ke nap gade li la ebyen sa se Dayana dès ke li menm li tap marye nap gade timoun yo panse ke bon timoun yo podyab yo inosan men nap gade pou nou wè Dayana avèk mesye a ki yo menm ki sanse te marye ebyen daprè enfòmasyon yo kote ke yo ta di ke Dayana li menm li sanse marye ansanm avèk gwo mesye sa bon ki li menm pa konnen Eske se yon maryaj biznis men lesansyèl Diana li menm li te arive e marye anpil moun yo ka konstatel ebyen se e fanm e baz se fanm e e jeneral Luckson ebyen ki li menm ki tap viv o nivo de zòn Lake West ebyen daprè tout dènyè enfòmasyon ki sòti nan sous radyo pyramid FM nap toujou rete nan menm kad dosye sa gang sa genyen nan komin Tizè latibonit yo kontinye ap terorize sitwayen yo nan komin nan depi plizyè jou yo antre nan zòn nan, nan zòn Anba Bouk, yo dechèpiye magazen, yo mete dife epi yo tire anpil nan zòn Anba Bouk. Pandan semèn nan, gen plizyè moun ki arive atake epi boule kadav Kano Pierre ki se kouzen nimewo 2 chèf gang Sagen an ki rele Huguens Noesson alyas Ton Top ki te simen bal sou kouzen li. Ebyen daprè enfòmasyon ki sanse disponib ebyen yo ta fè konprann ke ebyen chèf gang Saline an e anpalan de non pwòp ebyen misye tap goumen avèk kouzen an, kouzen an li menm li pa nan afè gang sèdike se yon moun ki sanse mouri inosamman ebyen popilasyon te ale touye li ebyen malgre tout konfli sa yo nan komin nan ebyen otorite nan gouvènman ki lakay premye minis Ariel Henry yo poko janm deside pou yo kapab voye sa n ta rele yon materyèl oubyen pou yo kapab sipòte lapolis pou yo kapab konbat gwoup gang nan malgre ke popilasyon li menm ki ap mande pou yo kapab ba li yon cha blende ebyen yo pa janm fè li ebyen n ap di w ke onivo de popilasyon an. Ebyen ann gade imaj n ap wè ke moun yo ki sanse fè yon travay ki sa yo fè yo blije mete yon baryè ebyen o nivo de komin sitirè de latibonit ebyen se zòn pon bouk nan ti rivyè latibonit ebyen moun yo mete yon baryè a di ke yo pa dakò pou ke bandi yo menm yo kapab rantre ebyen o nivo de zòn sa e m panse ke sa e konsa ke sitiyasyon li menm li prezante n ap di w ke bandi yo yo menm ki sanse ap fè lalwa. E nap di ke yo arive depote fanm nan se dimanch ebyen e misye manmzèl li menm e li sanse e depote la kote ke e li menm li rantre ayiti avèk tou lè 2 timoun timoun yo a di ke yo gen tout aksè sa epi jiskaske li menm li retounen e nan baz la li vin gen gwo van divizyon ebyen onivo de zòn sila. Nou prale rapido prese. Adèle, jis yon segond, medam mesye, m panse ke nou konprann, se domaj hein, se domaj ke nou pat gentan gen enfo a depi avan sa pou nou, paske pa bliye nou toujou di la, nou rive nan yon faz operasyon, ke se swa fo dyaspora sa yo, e nou di lè gon ekip fo dyaspora, son ekip moun ki kouri vin kache bò isi a, ki gen viza, ki pase pa tout lòt peyi, lè yo rantre bò isi, pandan se tan, mari yo an Ayiti, ap fè kidnaping, Gon rezo, nou toujou pale de rezo sa, le ce fami ce fameux rezo hein, ebyen jisteman Luckson li an Ayiti, madanm ni la hein, gwo kòb, gwo montan kòb ap rantre, antre ozetazini, pandansetan lè w tande sa, sa vle di la pwobableman jan w jan w tande l la, ou gen pou wè menm dam sa, pwobableman se youn nan moun ki te gen dwa konn ap voye zam, ki te gen dwa konn ap voye minisyon, Ou konprann? Lè nap di jisteman bon dyaspora ki renmen peyi l lan podyab, ki pa menm ka peye kay li an, pap janm nan bagay sa yo, ebyen men prèv lan medam mesye. Men yo, wap gade, gade gwòsè towo gason an. Sa vle di pwobableman misye la ki al marye avèk fi sa, bon, èske, èske l konnen ke se te madan yon gwo chèf gang ke, ke l marye? Pwobableman ke wi. Èske se yon maryaj biznis? Nou konn bagay nou pa bezwen di plis. Pwobableman men se jan nou di an pradèl podyab, Se timoun yo, se timoun yo la kounye a la yo oblije depòte yo men nanpèch e men avan sa li pat ozetazini li te meksik hein e fò nou fò nou bay enfo an byen medam mesye paske e nap gade nan avyon la li te pran direksyon meksik ou konnen gen anpil moun ki pase meksik ki travèse etazini Ebyen se menm bagay lan wap gade mesye yo yap fè krim kraze bil peyi an kounya la voye madanm yo vin kache la ozetazini vin kache la kanada ebyen se sa nap dil operasyon se konnen nou pat konnen depi nou te konnen depi sin te konn sa avan mtap tou mande popilasyon al tann al tann madam sa avek yon kawotchou paske la nou pa gen jwèt nou pa nan jwèt medam mesye sa se sa se vòlè sitirè. sitirè maril ap fè ap fè kidnaping fè vye bagay sou moun kounya li menm lap lap resevwa kago lap resevwa lajan pou voye minisyon ebyen wi epi nou pale de sa hein jan nou wè madam sa se pa li menm senpleman m konnen gon rezo la nan Monreyal la gon lòt rezo la nan Kanada la se menm bagay la Kesyon bagay kidnaping sa medam mesye bagay sa tout kote kounya yon ekip epav yo rete isi yo pap travay yo sou benèt sosyal ap tann ke se gouvènman k pou ba yo kòb yo gon sèl biznis yon sèl endistri jwe nan tèt ti jèn ti gason jèn ti fi anndan peyi an fè yo fè kidnaping voye kòb pou yo Fè yo kwè ke yo pral pati, yo pral kite peyi, se sa kap pase la. E nou di l, e nap nou kenbe pawòl nou medam mesye, kote ke jisteman nou pral ekri gouvènman. Nou gen kapasite pou sa, pou nou ekri gouvènman depi se moun ki nan vye zafè, nan voye zam, nan fè moun al fè kidnaping an Ayiti, nap mande w depi w konnen yo, denonse yo, rele polis pou yo, paske sa se mechanste. Dayè nou te kòmanse pale de sa, men yo. Men yo, medam mesye. Epi pandan n ap di sa, Pradèl, w ap gade eta yon peyi, n ap eskize m wi. Gade eta yon peyi, medam mesye, men eta peyi an. Voye videyo sa ba Ariel Henry mwen silvouplè. Mèni. Voye l ba Ariel Henry. Mèni. Noel. Welba Ariel Henry Koman nou fè viv nou menm ayisyen Koman nou fè viv Eske nap viv Eske nou respire byen Hein Eske nou respire byen dim Sa se tout Gerald batay la nèt wi mezanmi epa yon kote sèlman non. Vwala e vwala antouka nap gade bagay yo grav e wi Pradel men e pou yn fwa m panse ke fò nou feli western union fon bon travay men nou wè depi kèk tan depi kèk jou la e yon moun ou paka voye plis ke mil dola e an ayiti e Pradel se si pou voye kòb fòk ou voye apeprè 999 dola ou pa an mezi pou ta voye plis kòb evidaman sa deranje nou men an menm tan tou Se paske gen twòp vòlè sa yo, twòp magouyè sa yo k ap voye seri de gwo montan anndan peyi an, ebyen yo yo oblije kòmanse mete sanksyon. E wi Pradel, nou ka fè yon ti pale de sa pa rapò yon moun nou pa ka voye plis ke mil dola ameriken e nan yon sèl jou. Wi, nou panse ke se sa e malgre e nou konnen gen yon gwo pwoblèm tou nan peyi a. E pa egzanp tankou gede lè yo voye kòb la bay moun nan labank ki pi bon pou moun nan paske lè yo voyel se yo nan mezon sa yo ebyen yo pa bay moun nan dola an ameriken ebyen se an goud e menm si w voye mil dola ebyen moun nan lap pèdi plisike kat mil dola yo pran sou li nan paske gen anpil moun ki panse e ap plenyen paske e o nivo de e responsab sa yo bon nou pa konnen e kisa ki ap pase yo men yo pa vle bay moun yo kòb la an ameriken pou moun nan ta sòti deyò l tal chanjel ebyen se yo menm ki E fè gwo genta e nen sou e moun yo gen anpil moun ki reziyen yo yal kanpe nan liy la bank la jiskaske yo jwenn kòb la paske lè yo chanje l li vin pi bon pou yo nap kite e. Jis yon segond pradel la medam mesye la nou pap fè zen non men la men dam sa la sa vle di ke li menm menm yo nou yo depòtel li t kòm nou wè li te marye li gen li pat gentan gen papyel souman men mesye sa gwo towo sa nou wè ki avèk li la finalman misye bay vag li kite sa pradel nou pa konnen. Li kite fi a? Bon nou pa konnen paske se yon towo nou ka ap chache enfòmasyon sou li paske se nan zòn Legros ke li menm li ye pou nou kapab eseye konnen paske wap gade pou wè sa pa gen manti ladann wè ke misye li menm lap bo avèk fi a nou pa konnen eske se yon biznis ke misye tap fè si se yon biznis misye si se ayisyen li oubyen nenpòt ki bagay se yon bagay li di tap fè pou moun al konnen eske misye pa gen bon madanm li ki sal tap fè paske la pa gen manti ladann ke tout moun gade foto e Dayana ki se madan chèf gang nan ki tap marye avèk misye. se mari li ebyen m pa konnen kòman sa li menm li ye ebyen nap do ke se yon dosye ke anpil moun irène yo sanse ap swiv ebyen nou wè ke Dayana li sanse marye avèk gwo towo sa se nap gade la. Jis yon segond e mene msye an nou pral two vit kanmenm e nou pa ka kouri jije kondane msye an men an menm tan nou pa gen dwa nayif. Nou pa gen dwa nayif, paske s teknikman medam mesye, bon m panse ke si yon nèg ou pran yon fi ki gen 2 timoun, ou gen yon minimòm de rechèch ke ou dwe fè sou fi an, e o dela de bote l, o dela de entèlijans li, eske misye pa t konnen ke dam sa se madan yon gwo gwo chèf gang anndan peyi an ki ap fè kidnaping, ki ap fè yon ekip vye bagay anndan peyi an, eske misye pa t konnen? Ou si l te konnen, yon ankèt teknikman dwe ouvri sou mesye sa. Yon ankèt dwe ouvri sou sou li menm tou paske ou pa jann konnen si se pa si pandan ke l lòt bò a se pa youn nan moun k ap benefisye kidnaping lan se pa youn nan moun ki dèyè bagay yo tou. Nou nou pap nou pap lèse anyen pase andouka nou gen foto l la e kankou yo di il il ils ont vecu heureux wi yo te vecu heureux vrèman yo te vecu heureux paske ko kòb kidnaping ap antre nèg ap byen pase hein moun ap byen pase anndan peyi an kounye a la ou pral vecu heureux madame E antouka popilasyon an e sa gen yap tann yo tou e pradel e jan yo vini an pèp la ap tann li tou e mesye jwèt pou nou an nou kite sa frèm an nou avanse nap vini avèk lòt detay pou ou medam mesye wi pradel. Wi nap vini avèk lòt detay e nan menm kad dosye e sa gen an ebyen Nou pral montre yon foto e dapre Evans promo flash info ki li menm ki ta lage l ta di ke mesye sa foto sa nou pral gade la li se rele Lenny Sara alyas Sam e byen ke anpil moun konnen li e byen yo di ke misye se gran frè Divyen Jonas e byen Divyen Jonas sa yo di se tonton l se misye ki te chofè Jonas Nou menm nou pran responsabilite nou nou fè travay nou donk la polis e si w pa konplis mete granmoun sou nou pran responsabilite w frè m pran responsabilite w sou wi pranel. Wi nap avanse ebyen nan menm ka de enfòmasyon yo sanse ap deveni aktyalite a ebyen e nou konnen ke e o nivo de zòn sa ebyen e m panse ke. e enfòmasyon yo ki sanse ap abòne nan aktyalite a jan ke nou sot pale li ebyen nap fè w kite zòn Tirè de Latibonit ebyen m panse ke anpil moun si yo menm ki ap swiv nou la anpil moun ki sot ap gade ebyen nou di ke nan sitiyasyon ke nou ye la ebyen jounen jodi a E jan ke Jimmy di li, ebyen mesye sa a fò n chache konn kòman misye rele, epi fò yo ta mennen yon bon jan ankèt sou li paske nou wè ke se gwo lajan ki t ap pèdi Bakke, ebyen èske lajan an se pa pou li oubyen kisa l t ap fè ki lakòz ke li menm li marye ansanm avèk madan chèf gang sa a, èske li menm tou e pandan ke lòt bò a èske li pa nan dosye sila. E la marque Adidas, ebyen la Grenadinèz vyen de konfime lenfòmasyon, ebyen kote ke li di ke sa ap pase avèk Adidas, ebyen se yon bòn nouvèl pou Corven Pina, ebyen n konnen ke medam sa yo podyab yo fè anpil efò jiskaske jodi a, ebyen paske se pèfòmans ke yo menm yo bay.